Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon vwa poko fin kodyòm paske nou konnen grip la toujou ap domine men koute mwen pa oblije bat ba mwen oblije la jisteman pou n kapab pote emisyon pou nou paske nou konnen ke Ant ou menm avèk chanèl sa gen yon maryaj e ki pap janm gen divòs ladann. Alò nap salye tout moun ki enpe partou atravè le mond, nan tout peyi nan mond lan e sila yo tou ki yo menm an Ayiti e se parti pou les infos et commentaires. Léon Charles retounen nan diplomasi a, notaman nan Òganizasyon Eta Ameriken kote li ranplase nan pòs sa Gandhi Thomas ki li menm te okipe pòs reprezantan pèmanan AI depi yon bon bout tan, ansyen direktè jeneral pnh la gen tit anbasadè. Demen n ap fè yon edisyon spesyal sou gaf Léon Charles nan tèt lapolis lan, pas une note positive pour ce dernier. Konbat banditism! Demantle gang, konbat trafik ilisit zam a fe, se prensipal priyorite nouvo Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti an, Frantz Elbé Frantz Elbé, li menm angaje li pou kapab ranfòse dispozitif sekirite atravè tout peyi a, spesyalman nan zòn metwopolitèn nan, pou kapab prevni ka kidnaping, anpeche bandi yo komèt move zak, pèmèt popilasyon an vake pezibleman. Ak okipasyon li, èske se pral yon tach k ap fasil pou nouvo direktè AI Lapolis Nasyonal la apèn nome? E apèn! Pwoblèm yo kòmanse pou li paske deja gen denonsyasyon ki ap fèt atravè rezo sosyo. Anpil reyaksyon pa rapò ak nominasyon nouvo direktè epi demisyon Léon Charles men fò m di ke moun ki plis kontan yo se moun ki nan SPNH 17. Fò n di ke estrikti sila salye demisyon Léon Charles epi tou enstalasyon Frantz Elbé nan pòs direktè jeneral ad enterim Lapolis Nasyonal Dayiti, kowòdonatè estrikti sila ki se Jean Helder Lundi li mande nouvo DG a pou fè tou sa l konnen pou kapab satisfè revandikasyon polisye yo. Antouka mezanmi men manman koze a, Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun, rnddh, Li ekri nan dat vandredi 22 oktòb 2021 an, yon lèt bay Premye Minis Ariel Henry. Li mande Ariel Henry pou kapab ekarte nan gouvèneman li an Litz Quitel ki li menm fè ofis tou Minis Jistis ak Sekirite Piblik, men li se Minis Enteryè ak Kolektivite Teritoryal. Òganism k ap defann dwa moun nan enskri li nan demach sila yon mannyè pou kapab fasilite ankèt dcpj ki gen a wè ak enplikasyon prezime minis lan nan kidnaping pastè Jean Ferre Michel ak 2 lòt moun. Le temps de respirer, on va revenir. Nou kontan avèk ou sou chanèl la yon lòt fwa, nou pral pale e nou pral kòmante yon dosye ki parèt kòm yon dosye epine, E m panse ke dosye sa a se kòmsi se syèl la ki tonbe sou tèt pèsonalite konsène a. Li t ap mennen yon vi trè koul, trè pezib, paskil è ministre de la justice et de la sécurité publique, egalman ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales. Son non se Litz Quitel. Ebyen fò n di ke minis Litz Quitel li jwenn yon akizasyon ki tonbe sou do l, Pa bò kote Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun, rnddh. Men fò n di tou, gen anpil atikl ki ekri sou dosye sila. Ki sa yo repwoche l se paske li ta òkestre nan dat 3 oktòb 2021, anlèvman Jean Ferre Michel, pastè legliz Jesus Center nan Dèlma 29. Hum! Pastè a te kidnape nan moman yo t ap adore nan legliz lan, akonpanye ak. Isabelle Devanjis epi Norman Winer minis ou pa jènjan paske pastè a bon li gen yon relasyon amoureuse avèk madanm ou eske sa se elegan de ta part si wi paske lajistis poko jijew Mwen oblije mete prezime nan kad kestyon sila. Se grav e on apèl sa un amour triangulaire mais c'est un acte passionnel posé par le ministre. Gen yon korespondans nan sans sa a ki al jwenn responsab direksyon santral polis jidisyè yon mannyè pou kapab ankete. E nan menm optik sa a, direktè egzekitif rnddh lan, Pierre Espérance, ekri jounen vandredi an ak Premye Minis Ariel Henry pou li mande li ekate Minis Litz Quitel nan gouvèneman li an. Minis sa a, daprè tout enfòmasyon k ap sikile, ebyen se ta Moïse Jean Charles ki mete li. Daprè Pierre Esperance, ranvwa sila a ap fasilite Direksyon Santral Polis Jidisyè pou mennen prese prese avèk efikasite yon ankèt sou dosye sila. Sòm tout, rnddh di li konte sou aksyon Premye Minis Ariel Henry yon mannyè pou ankèt sa kapab abouti e pou viktim yo kapab libere pli vit ke posib. Ce que je peux vous dire par rapport à ce dossier, eh bien c'est que nan amour triangulaire sila, le pasteur qui est age de 78 ans, d'après information yo, Ebyen li sanble pi jènjan ke minis lan paske pastè la li pli vye, pli aje e pourquoi la femme du ministre li menm li ta sanse gen yon relasyon santimantal avèk pastè la? Se otan de kestyon kil fo konprann. E relasyon sa si wi depi kilè li la? Eske minis lan Bon, m ta kapab di li aji e bagay sa fè l mal, epi l di bon se le sèl mwayen de contenir son émotion se kidnape pastè la. Mezanmi gade pwoblèm ki gen nan peyi Dayiti. Fòk nou di ke te gen bri ki kouri kòm kwa yo ta libere pastè la. Epi gen enfòmasyon k ap sikile tou kòm kwa si yo ta limoje minis sa nan gouvènman an, ebyen misye deja prepare l la pou kapab kite peyi a. Hum! Si lap preparel pou ta kite peyi a tout bon vre se ke li ta konplis aparaman paske mwen di li se la jistis ki kapab detèmine le vrè du fo dan sèt afè a. Pitit pastè a pale e pitit pastè a li menm menase pou di tout verite antouka m panse ke Si se minis lan ki fè sa, libere pastè a. Men pastè tou, e gen yon bagay ki di ke. Ou ka gen rezon, men rezon w nan ou mal itilize l. Se sa ki kapab rive ak minis jistis e minis enteryè alafwa, si toutfwa yo detèmine kilpabilite l. Men pastè, etanke yon moun ki la pou preche sa n ta kapab rele ladwati, pou preche lapawòl divin, Nan zòn aviyasyon zòn Lasalin kote ke zye nèf an fanmi e alye mete anpil moun deyò. Donk moun yo pa kab pran lari pou tèt yo men depi se bandi, depi gen yon moun yo gen enterè ladan l, yo kwè nan li, mande yo pou pran lari, yo oblije pran lari. Eske la a nou pa kab pale de zonbifikasyon? Eske la a nou pa kab pale de. apreyansyon popilasyon an fas ak bandi yo paske jounen jodi a la a fas ak tout pwoblèm sa yo popilasyon ap fè fas ebyen yo pa ka pran lari men kant se bandi yo kont kant se yon lòt moun ki di yo pran lari y ap fè sa Barbecue e lòt mesye je nèf yo montre puisans yo ankò men sa ki parèt enpe ridikil nan demach sila a se ke dè bandi zame on demande a la popilasyon pou yo pran lari pou di non a lensekirite, non o kidnaping. E gon bagay m te gade kote ke Barbecue mande jounalis yo mache fouye tout kay pou wè si genyen yon moun ki kidnape ki la. Sa ta vle di kisa? Barbecue, dènyeman m sonje m te fè yon entèvyou avèk Ti Lapli, entèvyou kote ke Ti Lapli ta akize, m ta kapab di de manyè endirèk, Barbecue, ki ta nan yon seri de bagay louch. Ebyen sak fèt jodi a la eske se yon manyè pou kapab voye yon mesaj bay Ti Lapli pou di ekoute nous étions amis nou kapab pale jounen jodi a men nou pap janm zanmi paske w sòti nan G9 donk vous êtes kidnapper 3 Izo ebyen t'es kidnapper donk depi yon moun se kidnaping lap fè ebyen nou menm nap denonse l nou pa kanpe bò kote l. Eske se nan lojik sa? Eske se yn repons trè pwofesyonèl anvwaye O zòm ki yo menm ap fè kidnaping nan peyi an eske sèt un mesaj anvwaye a lanmò san jou piske Barbecue dènyeman te di ke li pale nan telefòn avèk lanmò san jou ebyen jounen jodia la m panse ke Barbecue a travè mach sila oubyen manifestasyon sila fè sa n ta kapab rele yon rekou a yn politik de dedyabolizasyon paskilè kritike par dè zòm ki etè o sen du G9. Ebyen, kòman sa te ye? Ann al gade ankò piske nou konnen chanèl sila a, li toujou ap pote enfòmasyon ba nou 24 è sur 24, epi te kapab gen moun ki pat gen chans swiv kòman sa te ye o nivo de Lasalin, Aviyasyon, Ba Dèlma nan kad manifestasyon sila a e on va revenir pour boucler. N ap salye laprès pale, ekri ak televize. Nou remèsye de fason spesyal e patikilye tout jounalis ki fè deplasman maten an. Objektif konferans maten an se pou pote yon demanti fòmèl. ak rapò tèt anba ke pati politik rnddh mete deyò ki akize yon manb Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout Ti Jinyò nan Lasalin kòmkwa se li ki ta responsab kidnaping pastè Jean Ferre Michel ke yo te kidnape sa gen anviwon 2 semèn. Nou vle pote yon demanti fòmèl ak fo akizasyon sa a e n ap di pou popilasyon an ke Ti Jinyò pa konn anyen. Nan kidnaping sa, ni de prè, ni de lwen. Kòm nou toujou di l, nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manye Youn Manye Tout, nou pa nan kidnaping e nou p ap janm nan kidnaping. Kòm tout moun konnen. ke tout aksyon Pierre Esperance se aksyon politik. Li pa pè bay manti sou pèsonn depi se pou avanse ajanda politik li. Se menm jan li pa t ezite mete non m nan swadizan masak Lasalin paske se sa patwon politik li yo te mande l pou l fè. Ti Pyè. Sonje ou te fè menm bagay la nan lane 2003, lè ou te fè menm rapò si sa yo, lè Ramikòs t ap goumen ak balewouze. Ou te sòti rapò kote ou te akize Joslèm Privè, ansyen depite Amanis Mayèt, kòmkwa yo te responsab masak nan Senmak. Men, tout moun te wè, an 2016, kòman se menm Joslèm Privè sa a ki te vin patwon ou lè li te vin prezidan. E pèsonn pap bliye skandal chèk plizyè milyon ki te nan men w lan, ti kowonpi. Se eskonbrit lajan sa a ki pral divize w avèk Marie Yolène Gilles. Nou envite tout lapolis, laprès pou Nou envite tout lapolis, laprès pou yo vin founi je nan nenpòt kote yo vle nan Lasalin pou nou wè nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenè Fanfòmi e Alye Manye Youn Manye Tout ki jan de travay n ap fè. N ap kontinye akonpaye popilasyon an. Jan nou kapab. E pawòl manti k ap sòti nan bouch detraktè tankou Ti Pyè pap dekouraje nou. Yon lòt fwa ankò, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, reyitere volonte nou pou nou kontinye goumen nan kan mas yo e nou jire pou nou toujou rete fidèl. ak angajman nou nou pran pou nou defann revandikasyon pèp la ki se bon jan lekòl, bon jan dlo potab, bon jan lojman ak sekirite pou tout pitit peyi a, kèlkeswa orijin ou, kèlkeswa koulè po w, jan Papa Desalin te toujou swete sa. Jodi a, n ap pwofite de konferans de près sa a e ke pou nou di, nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, nou pa yon gwoup gang jan e ke medya tradisyonèl yo ap eseye fè moun kwè, nou pa yon gwoup gang jan politisyen tradisyonèl ap eseye moun fè moun kwè. Nou se yon gwoup ame. Nou se yon fòs ame ki regwoupe jenn fanm ak jenn gason ki gen menm ideyoloji, ki gen menm vizyon, se wè yon Ayiti kote nou gen bon jan dlo potab, kote nou gen bon jan kay pou nou rete, kote ke nou gen bon jan sekirite. E mwen vle pale avèk Pierre Espérance pou m di l, misyon sa l genyen an, Depi 2018 li wè lap eseye fèl li wèl paka mache. Kraze fòs revolisyonè jenè panpanmi e alye manyen youn manyen tout epa yon bagay kap fasil. Li pap fasil paske lajan paka gide nou. Li pap fasil paske nou kwè nan batay sa. Si nou tap trayi pèp la yo ofri nou viza deja. Yo ofri nou lajan deja. Petèt se paske n pa pran ni viza, se paske n pa pran ni lajan ki fè jodi a e ke y ap chache detui fòs revolisyonè Jenè Pàn Fanmi e alye manye youn manye tout. N ap di l, n ap repete l, nou pa nan kidnaping e nou p ap janm nan kidnaping. E, jodi a, n ap pran angajman nou devan pèp la, n ap pran angajman nou devan lemond antye. E n ap tou pwofite di nouvo Direktè Jeneral Polis la, Pa okipe politisyen ki pral pranl pou yo kontinye fèl politize la polis la e nou menm nan fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout nou pare nou prè pou nou akonpaye la polis nan batay kel vle mennen kont ensekirite e kont kidnaping jan nou di a rèv nou se wè on ayiti ki stab Se wè on Ayiti kote tout moun ka fonksyone, se wè on Ayiti san kidnaping, san moun kap vòlè moun e kap detwi sosyete sa. Ankò on fwa batay sa pap kanpe nan wout, nou menm nan fòs revolisyonè, jèn ak an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout. Nou detèmine pou nou ale jiskobou, detèmine pou nou fè Ariel Henry al reponn kesyon lajistis, detèmine nou pa dakò avèk demisyon Léon Charles la sèlman, Men nou mande fòk Léon Charles al reponn kesyon lajistis. Ankò yon fwa n ap remèsye laprès, n ap remèsye chak grenn moun ki la nan non fòs revolisyonè Jenè Panpan Miyè Alye Man Youn Man Tout e n ap redi l ankò si Junior pa lan kidnaping li p ap janm lan kidnaping. Pandan nou la kòm jounalis, nou tou lanse operasyon pòt ouvè. Pòt kay tout moun lasalin ouvè dcpj lapolis pòt kay moun lasalin ouvè lè w vle lè w bezwen vin verifye nou pap pale nèg kap vin fè operasyon tèt anba nèg kap vin fè operasyon ti zanmi sou pretèks yap vin chache bandi men depi lapolis vle vin verifye nou menm nan fòs revolisyonè jenè fò fanmi e alye manyen youn manyen tout nou ouvè pòt kay tout moun lasalin e nap mande tout moun lasalin ki la ouvè pòt kay nou Bay jounalis yo verifye eske nou menm nou gen moun nou kidnape. Ankò yon fwa mèsi, moun kap pale a rele Jimmy Cherizier alyas Barbecue, m ta pale nan non fòs revolisyonè Jenè Fanfan Miye Alye Manyen Youn Manyen Tout. Jean Ferre Michel e ke se ta si se ta la saline yo ta kidnapel e ke ti junior ta nan konplisite sa jodi a nou deyò pou nou vè tout kay moun la saline bay la près verifye e si dcpj vle pou vin verifye ke nou menm nan la saline e ke fòs revolisyonè jenè bon fanmi ale man yon man yon tout e ke nou pa nan kidnaping e nou pap janm nan kidnaping e nap denonse pierre esperance ki sa se sa sèlman l fè fè move rapò e ke. Detwi jenn gason ak jenn fanm nan peyi a. Se rezo sa k met moun yo deyò. Jodi a nou vle lemond antye. Nou vle jounalis yo filme. Men pòt kay tout moun ouvè. E nou ouvè pòt Lasalin bay tout polisye. Bay dcpj pou vin verifye èske gen moun yo kidnape nan Lasalin. E bagay kidnapin nan ap fè. Paske GNF pran fanmi li menm se lapè lap mande. Pou tout sosyete yo nèt. Paske gad jan machann yo ap viv. Al gade kay lasalin pou wè. Jan lè lapli ap tonbe dlo ap vide sou pèp la. Eske GNF lan ka chwazi pou vin kidnape yon moun. Kotel pral metel. Nan vye kay kraze yo GNF lan pral metel. GNF ale an fanmi. Paka mete kidnapin anndan lasalin. Paske gon pakèt timoun. Chèf yo ap leve. Menm machann yo kay sa. Dezè twazè katrè. Machann mwen ap viv la. Mwen menm kòm yon ti jèn fanm, m konn fè pwogram inè, twazè m ap mache nan Lasalin. Paske pa gen kote pou jenèf an fanmi fè bagay kidnapin, ni menm kidnapin pa fèt nan zòn nan la. M ap mande sekou pou n ede chèf yo, pou n ede machann yo, pou nou ede ti malerèz k ap dòmi nan vye kay lapli ap tonbe sou yo. Paske menm timoun, menm bebe blanch mal pou dòmi. Paske apre yo voye yon imaj, m tande y ap vin arete, y ap vin fè yon sena anndan. Se junior, men yo se junior koz bout jojo metem nan maron, li kraze kay mwen, li boule kay mwen, pierre esperance kap ba nou siblay, junior pa nan volè, junior pa nan volè, junior e sosyal li fè, e junior k fèm kanpe la kòm machann kwa bosal. Kidnapin li menm ebyen lap fè pou nou ou pa mezi timoun yo li mete tout lekòl depil jwenn yo nan lari l ranmase yo l mete yo lekòl ebyen lap fè pou yo l pa fè mal pou yo li ban nou manje l ban nou kote nou Domi li junior pa nan kidnapin. Se koman se kite a e pa bo isi pou nou. Hein? Koman se kite a e pa bo isi pou nou. Wi l ban nou tout bagay, li ban nou manje, l ban nou bwè. Depi yon moun vin vòlè yon kote se tiye yo tiye l nou pa annafè ak vòlè. Junior pa annafè ak vòlè. Eske nou vann la trankilman? Wi. Junior pa nan vòlè, junior e byen lap fè pou nou. Ou pa wè kounye a gen moun ki ka chita nan mache a. Pa gen moun ki te konn chita nan mache a. Yo pa ka kontwole lajan, yo pa ka fè anyen. Pase yo la fin yo la vòlè a yo gro vòlè a yo depi ou di vòlè vin vòlè e tiye yo tiye nou pa annafè union pa annafè a vòlè ak moun serye nan annafè depi ou konnen ou pa serye ou pa parèt devan union. Si w gen chans gade li, w ap wè ke Barbecue jire pou pa fè kidnaping, jire pou pa janm gen kidnaping nan mitan mesye zye nèf yo. E popilasyon an li menm ap chante refren.